Jounen jodi, gras ak entènèt nou gen chans tande e wè sa k ap pase nan mond lan. Si w bezwen gen bon jan enfòmasyon sou sa k ap pase nan peyi Dayiti, sitou nan geto yo, branche chèn ou renmen anpil yo, RL prod ak Obsesyon Pwodiksyon ki travay men nan men ak anpil lòt chèn tankou Ayiti Divèsite. Pou w pa rate ankenn emisyon, lè w abone, klike sou ti klòch la answit fè yon lòt klik sou tout epi w deja valide. Mèsi poutèt ou fè pati fanmi an. Nou sòm les chaines de l'info. Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Alò fòk mwen di nou ke euh, sou chanel euh, RL News ou bien MyInfo, Pral genyen yon emisyon pandan le maten, men se okou di mwa de jwen. Jan pwofit jisteman pou vou fèr sèt anons, panse ke se pral yon veritab melting pot, pral gen opòtinite pou gen meteyo, pou gen enfòmasyon, sa kap pase nan peyi d'Ayiti, sa kap pase nan peyi etranje, artiste miziko tou senpleman, donk, franchman, sa va vou fèr di byen sèt emisyon. Fòn di ke bagay yo anpil wi la. Anpil enfòmasyon nou pote pou ou nan kad emisyon si la. Genyen 2 polisye ki an fonksyon. Non yo se Désiré James e pi Jean-Louis Faber. Donk yo jwen arestasyon yo pou trafik ilisit stupefyan. Se nan nò, notaman nan Lenbe, mardi 10 me 2022. 2 ajan pnh sa yo ki tap pare pou kapab rann yo Kap-Ayisyen abò yon veyikil mak Nissan Patrol koulè blanch imatrikile LO 03 666, yo te gen nan men yo 352 kilo pay sèch ki sanble tou senpleman ak mariwana gen yon valè lajan ki estime a 35 mil 985 goud, 2 pistolè mak. Taurus, calibre 9 mm, c'est pour la police nationale d'Haïti, 29 cartouches 9 mm avec deux chargeurs calibre 9 mm. Dossier ça, pourquoi il est là Il y a un détachement nord, bureau, lutte contre trafic stupéfiant. ça est, les BLTS poursuite poursuite poursuite Non, secteur E on n'en fini pas d'en parler parce que genyen rezo nasyonal k ap defann dwa moun, rnddh, li prezante yon rapò sou gè lan semèn pase an antre gang rival Kwadèboukè, mesye ki nan plenn yo. Selon rnddh, genyen 148 moun ki yo menm pèdi lavi yo, pami yo 7 bandi nan baz chen mechan ki ta egzekite pa pwòp chèf yo. Tande byen! M te gen yon ti detay m te vle ba nou sou dosye sa. Eske nou konnen premyè enkirson nèg 400 mawozo yo nan baz chen an, gen sa n ta kapab rele yon sòt dantèn a lenteryè de baz la menm. Y a pa an sèl, men plizyè jida. Gen yon enfòmasyon ki vin jwenn mwen ki di m ke genyen de chèf. Pou iripsyon sa a te kapab fèt, alò enkirsyon sa a, ebyen gen yon lajan nèg yo ta sanble resevwa nan men nèg 400 mawozo yo, epi pou kapab bay pasaj. Se sa k fè bagay la te rèd pou chen an konsa, paske. Nèg yo te antre nan fyèf chen an. Ebyen sa l ye, se ke genyen de nèg ki ta sanble moneye pou kapab kite nèg 400 mawozo yo pase. Se sa k fè, genyen anpil nèg par la swit, ou wè, yo pèdi lavi yo paske lojik lan se trayi la mouri la. Ou t ap fè lajan, on te donne beaucoup plus pour un seul jour, epi ou t ap gen opòtinite pou fè pandan tout lòt jou yo. Ben, ou fè yon chwa, ebyen chèf la li menm tou, li fè yon chwa paske ou te mete l nan kouri. Brèf, konpranne byen. Fò m di nou ke rapò sa a ki pibliye madi 10 me 2022, Rezo Nasyonal k ap Defann Dwa Moun li drese yon bilan akablan gè sa a ki eklate antre gang 400 Mawozo a ak Chen an nan Plèn nan. Daprè òganism k ap defann dwa moun nan, 148 moun mouri nan kad afwontman sanglan sa yo antre gang rival sa yo. Pami moun ki mouri yo genyen 7 ki fè pati gang Chen an ki egzekite pa pwòp chèf yo Claudy Celestin alyas Chen Mechan. N ap li rnddh. Nan kad atak sila yo, 81 kay ensandye. nan zòn ki sibi atak yo, pami yo 30 nan But Bwaye e nan Marekaj epi 51 lòt la nan Kafou Djo ak Santo. Rnddh enfòme ke genyen 57 veyikil ki yo menm pase anba dife tou, swa 25 nan But Bwaye ak Marekaj epi 32 lòt yo se antre Koridò Djo, ak Santo ii. Kòm konsekans, anpil fanmi barikade lakay yo. Sa vle di yo rete, yo pa ka sòti. Yo pase plizyè jou nan sitiyasyon sila, san posibilite pou ta mete tèt yo deyò. Yo fè fas ak yon mank do, nouriti. Anpil fanmi sa yo rann yo sou plas Klèsin, nou te wè sa deja, oubyen nan lòt andwa nan peyi an, pou kapab pwoteje tèt yo, daprè rnddh. Òganism k ap defann dwa moun nan repwoche lapolis poutèt li ta alye gang yo k ap batay. Alò lè 2 gwoup ap batay, lapolis antre petèt li sipòte youn daprè rnddh. Rnddh jije ke. Enstitisyon sa li twò pwòch manm gang zye nèf an fanmi e alye. Sa ki mete lòt gwoup gang yo nan yon pozisyon lè yap pote boure pou yo pa menm panse gen endividi inosan ki abite nan zòn sa yo. Eske nou tande? Bon bref, sa se le rapò pwodwi pa le rnddh konsènan sa kap pase la plèn. Bagay la poko fini menm lè w tande gen yon ti silans. Paske de tan zan tan genyen bwi ki vini ki di w ke ben on va atake ojodwi, kès kon va fè? Donk gen anpil moun ki kite. Nou konnen sa. Ebyen... Jounen jodi a la a, bagay yo vreman konplike e ki va dire on mo? On se pa anko. Petetre euh, Ariel Henry, men il e tro vye pou panse a tou sa paske ya de jan ki diz ke ben li ka frape d'Alzheimer. Paske sa kap pase la yo ka pa menm wè yo, li ka pa menm konprann menm. Paske ou wè li prefere pale de dosye entènasyono, anvwaye senpati a dotro pèp, lè viktim, lòt koze. E pi nou menm nan peyi d'Ayiti, ben, se jan lay nou pa pipe mo, ou se mesye lay nan pa pipe mo. Sa ta vle di an kelke sòt, on nou zoubli. Ben, le fèt ke ou son pèp yo bliye ou, fè yo sonje ou. Paske si yo bliye ou, aparaman, gen bagay pou fè pou yo kapab rive sonje ou. Brèf! Nèg nan Matisan yo nan antre sid peyi a opere lendi an sou wout nasyonal nimewo 2 a. Pandan tan sa, direktè jeneral AI Lapolis Nasyonal Dayiti a, Frantz Elbé, bay tèt li yon satisfechit sou 6 premye mwa li nan tèt enstitisyon an. Anpil zam t ap chante. nan Matisan nan mitan jounen an, kote plizyè pasaje yo menm sòti blese pa bal e yo transpòte yo an urjans nan yon sant ospitalye nan Dikini, Kafou, yon mannyè pou kapab resevwa swen nesesè. Endividi ame sila yo depouye pasaje yo de plizyè veyikil e tou sa moun yo te pote, yo pran yo. Egzaksyon sa yo vini alòske Direktè Jeneral AI Polis Nasyonal la, Frantz Elbé, Li menm, l ap bat lestomak li kòmkwa se yon satisfaksyon. Sis premye mwa li nan tèt enstitisyon lapolis la. Nan nivo Fontamara 43, ajan nan komisarya Carrefour oblije entèdi veyikil ki sòti nan gran sid peyi an pou antre. Sitiyasyon sa te kreye yon anbouteyaj o nivo de Fontamara. Alò fò m di nou ke. Bagay la reprann. Donk kounya la yon moun kap pase nan zòn nan, fòk nou fè trè atansyon. Wè, paske m kwè ke sa gen 2 jou depi ke mwen fè yon emisyon pou m di ben bagay la kòmanse bon o nivo de Martissant epi imedyatman emisyon sa fin fèt sa w tande a la a, pwoblèm pi rèd, tèt chaje. Lapolis Nasyonal enfòme li posede dimanch 8 me 2022 ak liberasyon yon jenn gason ki anlve jedi 5 me pase a, Jenn gason sa gen 19 an, yo te kidnape l lakay li nan Bèdè 7 Pwolonje nan zòn Kwadèboukè, 4 bandi ame non idantifye ki te anlve li. Nan kad entèvansyon sila, Jephté Joseph ki gen 21 an, youn nan kidnapè yo, ki t ap siveye otaj sila jwenn arestasyon l pa bò kote fòs lòd yo. Operasyon sa mennen pa bò kote polisye nan inite departemantal mentyen Lord Udmo Wes ii ak yon patwouy sekirite piblik nan Kwadèboukè. Brèf, donk, si se vrè, on pe di bravo lapolis. Si se mansonj, sa reste la. Konpwone byen. Ekoute, dan lavi, pa janm chache grad ki pa sanble w. Wè si w pa lougawou. Pa di w ka manje pitit moun. Si w pa malfektè, pa di w ka touye. E ou wè sa k pi bèl la, nèg ki malfektè a, li pa fasil di l ka touye. Èske nou konprann? Mwen fè ti ilistrasyon sa, se pou m di nou ke gen yon demwazèl, el a 22 zan, el a chwazi de poste 7 videyo, je se pa. Ou danvwaye sa a kelken? Vwasi. Ti mafya e madan izo ap toujou madan izo vin chèchel si nou kapab si nou gen grenn nan bouda nou vin chèchel si nou kapab si nou gen grenn menm jan avèm brrrr. M te vle pran tan avan ke mwen te travay sou video sa. Men, erezman. Pou nou, malerezman pou rèl, sa fè twot bwi, sa fè buzz. E sa mete demwazèl sa nan yon sitiyasyon, nou ta kapab di vrèman, euh, difisil. Tande byen, lè m wè videyo sa, m di, ben, ekoute, sa se la fam de Izo. Menm pran tan. Epi, y a de jan ki yon deja poste sa pou di, ben, men madan Izo, men madan Izo. Eske n konnen, sa ta kapab rive ke se yon fanm k ap chache frem? Men, tande byen, demwazel, banm pale avou. Ou te ka ti sèm. Tande byen, wè jan de bagay sa yo? Depi ou antre nan lojik pou fèl. Ou gentan atire mal sou ou. E banm di w yon bagay. Kelkeswa moun kap gade w. Gade, yo te mèt wè w antre nan yon legliz ou tap priye. Pa rapò ak premyè videyo a, gen yon analiz yo pral fè de ou. Poukisa ou pat mete kagoul sa epi w te di ke se madanm RL prod. Donk, se izo chwazi. Sa vle di, ou bezwen pouvwa. Eske ou konprann? Ou te gen dwa di, a, men madan Jovenel. Ou te gen dwa blage, ou te di, ou se madan Fiti Sent. Men, ou just kalkile, ou di, madan izo. Fòk ou te rann ou kont ke sa ta pral genyen yon enpak. Eske ou konprann? Paske jounen jodi a la a. Si yon fanm fè yon videyo, li idantifye l a Barbecue, sa ap gen enpak. Li idantifye l a Lanmò San Jou, sa pa ka pa gen enpak sou li. Gen yon seri de bagay, lè yo pwodui pa yon moun, kanal pwodiksyon an pase a, fòk li reziye l, li asime lè konsekans. Mwen m panse ke w tap reziye w, ou asime konsekans yo. Sinon, a 22 zan, m panse ke ou reflechi. Nan moman w tap fè sa, m pa kwè. Mantal ou te altere. Paske sa te kapab rive ke se nan moman sa yon foli te mouto. Paske chak moun gen yon segond, kelke segond nan vi yon. Ou gon ti foli kanmenm. Menm si se pa la grand foli men kanmenm ou gon bagay ki pase nan tèt ou. Petet ou ka reve ou ou rich, ou ka reve ou ou milyonè, ou ka reve ou ou ken bon zam nan moun ou arete tout bandi kap fè lòbèy. Donk se de ptit foli ke yo ye. Men ekoute, gen de foli fok ou jere. Tro de kritik, tro de buzz, e bagay sa yo vin tro gran pou ou, ou pa ka sipòte yo, ou oblije pwodui yon lòt videyo d'excuse! Se grav. Écoutez et regardez. Bonswa tout moun Bonswa kòman nou ye jis Mwen te fè yon videyo m jis fèl Mwen fèt sendomeng Mwen gen 22 ans 5 juin 2000 Mwen fè yon videyo M pat konnen si l t ap rive desen lwen konsa. M konn tande y ap pale de Izo. Misye sa fè m pale kreyòl konsa tou paske, paske mwen renmen pale kreyòl, mwen renmen fè blag avè Ayisyen, bagay sa yo. M te mande eskiz paske m pa t panse videyo a t ap rive lwen konsa. E m pa t ap janm fè yon videyo kon. M pa fou pou m ap fè yon videyo si madan chèf, Izo, pou m ta mete tatou m deyò. Sa vle di ke e mwen ki pi fou nan lemond la? E mwen ki pi fou, ki anraje? M jis fè yon videyo men m pa t ap. M fè yon video konsa. Se isin m fèt m pa konn anyen de izo. M konn ap tande pale de li. M pa tèlman tande nouvèl. M konn tande Aysha ap pale. Kounye a la m di a kite m fè yon video m ap di madan izo met kagoul la nan tèt mwen. Bagay sa yo. M pa madan izo mezanmi. Ki bò m t ap pase? Antouka demwazèl faut plus faire ça. Pa fè sa ankò. Paske lè w te mete kagoul la w panse ke gen moun ki pa t ap konnen w pou yo te afiche w. yo afiche w touswit. E pi kounya la sa oblije ke ou pran la pawòl petèt ke e de zami ta pèl de manbro de ta fami pase yon pti kout fil pou dir ke ben poukwa tu a fe sa? Sa mete w nan sitiyasyon difisil. Konprone byen. Bon, euh, mezanmi o, tèt chaje. M ap gad yon demwazèl sou yon foto, bèl timoun. Mwen oblije eksplike sa jan l ye a paske se pa yon sòt de konvwatiz, bèl kuis. Men o final, li resevwa yon kout manchèt nan kuis sa, lè w ap gade pou wè vyann nan ouvè. Hoo lèzòm mechan. Sa l ye atò mesye? Vakabon rankontra ti fi an, bandi, sanginè, sa se pase o nivo Jakmèl, Basen Kayiman, yo pran tou sa l te gen nan men l, petèt ke l ta fè kèk ti rèd, epi vakabon yo bay manzè yon kout manchèt. Nan pye mezanmi. Pa konn si izo a pa koupe non letenel. Tet chaje se dur. Se dur. Nan moman nap anrejistre emisyon sa la, donk gen yon enfòmasyon ki rive jwenn nou ki di ke bandi pran 2 machin sou boulva Lasalin. Kiyès ki pran yo souple? A ben sa, se la kestyon. A ben wi. E ki bandi ki nan blòk sa yo? Poze tèt nou kestyon sa. Gen 3 gwoup. 1, Blòk Mikanò, Blòk Ti Jinyò, Blòk Izo. M pa pral akize pèsòn. Men m panse ke gen kote depi gen zak ki fèt, rapid vit ou kapab wè kote zak sa yo yo soti. Fòk nou di ke lapolis fè yon gwo kou nan Tigwav. Genyen Dupervil alyas Pèpè. Misye anba kòd wi. Humm. Pepe se youn nan gwo chèf de gang ki toujou fè pati gang 400 mawozo. Ansyen bra dwat Yonyon. Dayè se Yonyon ki te mennen Pepe ti gwav epi li rive li tou plase l la. Li kontinye ap fè. M pap di lòbèy lap fè koze. Antre sòti nan vil la, se pèpè ki te touye yon frè Miguelite Maxime, ansyen responsab akademi polis lan, daprè yon sous polisyè. Pèpè sa a, se ta gran frè Azoukeng, youn nan pwisan manm 400 Mawozo yo, daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou. Anpil demach ap fèt pou ta libere Pèpè kote n ap pale la. Dcpj, daprè enfòmasyon ki ekri anpe patou, ta dwe rapidman rive nan Tigwav pou al byen akonpanye Pèpè pou mete l yon kote pou machin pa frape l. Ben, se te sa, donk sa devyen viral sur la twal, kote ke yo idantifye Mesye Pèpè. Tèt chaje. Pèpè 400 mawozo. Mentenan! Pa bliye se yon veritable melting pot emisyon sila le kri de jan du departement du nord. Koute sa. Map di a tout moun nan depatman nò a pou nou mobilize mobilize fenomèn banditis la rive lakay nou premye demach ki dwe fèt nap mande yon reyinyon prese prese Pou tout komite ki nan zòn Bandi Nò al rankontre ake tout komite ki nan Petit Ans ake tout moun nan komite e ki nan Haut du Cap pou ke yon koalisyon kapab fèt pou nou tout mete ansanm pou n al defann vil Okap, pou n al defann depatman Nò a a kèlkeswa fòm banditis ki ta vle vin loje nan depatman an. Kese bandi kelkeswa kote yo soti pou n mache pran yo, kese bandi a palto pou n mache pran yo e tout bandi lokal pou n mache pran yo nou pap aksepte sa nan depatman nò a. N ap mande pou gen yon triyang ki fèt pou ke. O nivo bandi nò, pou moun popilasyon ki soti nan Labadi, pase pran Kòmye, desann Dikwa, pase pran Fò Boujwa, desann Mache Gal, pase pran nan Tanga, pase pran tout zòn nan, pou ke nou fon koalisyon, nou pase devan lopital la, pase pran moun Lorye, Dè katye pou pase pran ti ginen pou desann jiska site lèsko e de lotro kote pou moun ki soti ba ravin ki soti wo machan machan ki soti zòn 90 rival pou nè jwenn ekip sa lè fini nan depatman an pou moun ki soti de piyon pase pran sen rafayèl. Pase pran e e e Sen Rafael Pase pran e e e Bawon Pase pran Rankit Pase pran Dondon Grant Rivyè di Nò Milo Tout zòn nan pou n al rankontre ak moun sa yo nan wonpwen e e Samari a De wonpwen Samari a menm n ap mande twazyèm kote pou bay triyang lan Pou moun ki soti de Plezans, soti pase pran Lenbe, ba Lenbe, Akul di Nò, pou ankò pran Plenn di Nò, pou pran moun tout moun Balan, pou n fè yon feso pou n al mache pran tout bandi kèlkeswa kote yo soti pou derasine yo nan depatman Nò a. Sa a nou pap pran sa ditou. Nou pap pran sa ditou. Pou pèp la pran tout sa ke nou genyen kòm mwayen de defans pou n mache pran yo kèlkeswa kote yo sere nan depatman an. Pa bliye moun nan Nò, Lavil di Kap, nou te reponn a pi gwo randevou deja. Atravè listwa montre ke si n reponn a pi gwo randevou, sa vle di randevou pou n delibere depatman an, sali, nou pap pè sa paske nou pap tolere sa pou n pa ka viv nan depatman an. Pa bliye, le 18 novanm 1803, kote ke jan m te di a, tout moun nan tout kwen Nò a, nan tout zòn yo, nou te reyini ansanm, kote ke nou fè yon kowalisyon, nou te akonpaye lame endijèn nan, e choz dit choz fèt, Vètyè, le 18 novanm 1803, kote ke nou mete do pi gwo lame ki te gen nan mond lan alepòk. Sa se premye randevou, pi gwo randevou mondyal ke nou te reponn a li menm. Dezyèm gwo randevou nou te reponn a li menm. Pa bliye, gon prezidan ki te pase nan tèt leta a, yo te rele Lysius Salomon, ki te fè yon prediksyon ki te di ke delivrans peyi a ap soti nan nò. Ok pa bliye sa non delivrans peye te di ke ap soti nan nò apre etid ke te fèt nan tout depatman peyi a Lizzy Salomon ki se yonn nan prezidan ra ki te pase nan tèt leta a lèy te vini monte sou pouvwa a li te vle delivre peyi a lale lèy fin di sa pa bliye ke lè Desalin nèg yo fin tiye Desalin gen 70 zan moun pat ka pale de Desalin ebyen Lizzy Salomon te fè yon vizit nan vil okap Li mande pou Knelik kap te akonpaye li, e nou te fè sa vre, se Liji Salomon ki te enpoze dat 17 oktòb la pou ke nou te kab komemore lamò de Desalin nan peyi a. Ebyen nou te akonpaye choz di choz fèt vrèman, popilasyon nò a nou te akonpaye li pou ke kèlkeswa nèg ki te ale ankont de sa, pèp la te mache pran yo. E sa rete jiskaprezan nan listwa. E msye di ke ankò, Li di delivrans peyi a pap soti lòt kote se nan Nò ke lap soti. Sa se dezyèm randevou ke nou te reponn a li menm. Twazyèm gwo randevou nou te reponn a li menm. Kote ke an 1915 peyi a pat nan gè ake ankenn peyi, pat gen kont ak yon lòt peyi sou latè. Kote ke nou rete konsa, yon okipasyon anvayi peyi a, Rive o nivo Opwens kote ke nou te gen lame menm yon pè ta pa tire, kote ke popilasyon ap tonbe a goch a dwat. Pa bliye, o mwayen de Chalmay Peral, nou fè yon kowalisyon kote 40 mil moun nan Nò, fanm ak gason te akonpaye nou monte Pòopwens nal kontrekare mesye yo ki fè ke nèg yo pa t tiye tout peyi a. E sa jiskaprezan rete yon defi kote ke anpil gwo istoryen ap mande sak te pase? Paske yo wè pa gon verite ki bay sou dosye sa, lè nèg yo kosyone fason ke yo tiye Chalmay Peral. Yo wè gon raj fason ke yo tiye miche, gon bagay ki pase ke yo pa janm vle rakonte nan dosye sa. Nou te reponn a lapèl. Anben se menm jan maten an, m ap mande pou tout popilasyon Nò a, defi sa ankò si pi gwo defi ke nou leve, pou n al defann depatman an pou ke dosye bandi sa pa grandi nan depatman an. M mande ke yon koalisyon pou tout non a nèt, pou n pran tout sa ke nou genyen, tout popilasyon an, kèlkeswa sa w gen kòm mwayen de defans, mete yo an evidans pou n mache pran yo, mache pran depi se bandi lokal, bandi a palto, bandi kèlkeswa kote ke yo soti, nou p ap livre depatman an. Menm jan an 1802, kote ke Leklè, atravè Lafrans, jeneral Leklè te mande Henri Christophe pou te livre vil Okap, Christophe te di non! Li pap livre vil sa e ke vil sa tounen sann sou sann yo nap konbat yo ankò anben se menm bagay la map mande tout popilasyon nan nò pou n leve kanpe fè yon solidarite mete ansanm pou ke nal reponn a evènman istorik sa pou ke nou pa livre depatman an nou pa livre vil sa nou pa livre vil sa vil sa pa dwe livre ba bandi fè tout sa ke nou konnen Popilasyon an yonn veye sou lòt, depi n wè anje enkoni se mande, mande kat didantite, verifye kat didantite, depi n wè verifye kat didantite pou n al akonpaye je enkoni an pou bay ki kote ke li rete nan zòn nan. Popilasyon an sa se yon apèl solanèl, fè sa, fè sa, tout lòt depatman yo se fè menm jan an tou pou fon koalisyon pou n fin ak sa nan peyi a. Pa gen moun k ap defann nou, nou santi pa gen moun k ap defann nou, Fò n fè sa pou n delibere depatman kote nou soti. M ap mande a otorite depatman nou a, Delege Pierrot, mete gason nan tay ou, Majistra Yvrose, tout lòt majistra nan depatman an pou n fon koalisyon pou nou delivre depatman an. Sa pa fèt, popilasyon an al defann depatman nou pou ke nou viv anpè, nan serenite. Paske pou sa n ap pran lajounen jodi a, Nou pap ka pran dosye bandi sa nan depatman nò a, nou pap ka pra san nan vil okap. Map mande ankò pou nou tout mete ansanm pou nal defann nou pou ke yonn met ansanm pou nou defann ankò depatman sa. Si pi gwo evènman istorik ki pase nou te reponn a lapèl se pa evènman sa pou ke pou nou viv anpè pou nou reponn a moman sa. Depi jodi a nou tout se wè kòman nou ka fè sa. Se reyini ansanm pou n fon koalisyon pou n al deloje nèg yo tout kote ke yo ta vle mete yon baz nan vil la, nan depatman an. Mèsi tout moun. Tande, gon kote la m gon fiksasyon sou li. Kote Lasenal, nan Milo. Tande non, e, bandi yo, nèg k ap bay pwoblèm nan zòn sa a. M tande nou kòmanse pran mòn. Se pa mòn non pou nou kòmanse pran mesye. Se bay pèp la yon chans. E bandi pa pote anyen. Ou wè nan mòn nan? On bon lè n ap pran mòn, lè n ap gade n ap pral rive, se sou lapolis n ap bite. Epi sa w tande a la a, m pa kwè ap gen arestasyon non. Paske si m ap fè yon seri de emisyon pou m fòse yon seri de jèn pa kenbe zam, M pa dwe premye bagay swete lanmò pou nou. Paske sa kapab rive ke nou menm jodi a ki avèk zam nan men nou, demen si Dye ve, se ka nou menm k ap preche la bòn nouvèl, la repantans. Eske nou konprann? Men, si m ka pwoteje nou tou, fò m pwoteje nou. Paske, vou nèt pa le dyab, vou nèt pa lisifè. Ou fè mal, men sa kapab rive ke ou rekipere ou. Eske nou konprann? Donk, si nou ka kite sa, kite sa nèt. Si nou gen de vye zam nan men nou andeyò a, si nou gon kote n ka lage yo, bay yo nan yon pòs polis, epi kolabore, bay vag. Men afè al bay moun yo pwoblèm andeyò a, mesye, fò m di nou byen ke lapolis ap rive sou nou, pa twò lontan. Si m te konn dat la, m ta di nou n, non, men, je suis en train de blaguer là, paske m pa fè manm nèg sa yo, m pa nan ekip yo. Men m sèlman swete ke nèg yo korije. Korije pa fè mal paske moun yo pa ka viv nan zòn nan. Depi nan tande yon ti bri nou kouri. Ebyen fò n di ke lapolis li nan wout. Ok mesye, met granmoun sou nou. M pa konn kilè lapolis ap rive men lapolis ap rive sou nou. E lapolis konnen tout kote nou fè yo lè nou brize nan mòn nan. Lapolis sèlman ap tann ke Moun yo pa pote plent ankò, moun yo pa plenyen ankò paske depi yo plenyen, lapolis ap rive. Yè a mwen te fè yon ti pale avèk nou konsènan Krisla, ebyen nèg yo genlè toujou ap dawonlod gè yo paske genyen zam ki fèk antre, genyen moto nèf tou daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou. Pour avoir une motocyclette Touye yon enmi pran zam ni. Ah wi, depi ou touye l ou pran zam ni, sitou si se yon manch long, ou gen dwa a yon motosiklèt, kèlkeswa sòlda w ye a. Eske nou konprann? E nan nouvo bagay ki rantre yo pou Kris la, m kwè genyen yon, ben, m pa konn zam byen non. Eske gen yon mak konsa k rele HKG 3? Gen bagay. Epi gen AK 47 tou. Donk, nèg yo ap envesti nan zam papa. Paske se gè ki enpòtan pou yo. Men si w wè bò lakay, anpil timoun ap mouri grangou. Nou te kapab fè sosyal, nou te kapab fè yon seri de bagay, nou te ka antann nou fè yon seri de bagay. Men podyab, se pa sa ki nan tèt nèg yo. Lojik la kounye a se kenbe l la, manyen l la. Imedyatman ou gen kontwòl li, ba l tèt. Epi. Motosiklèt. Brèf, bon! Panse ke se le tan pou m di nou mèsi paske emisyon an rive nan bout li. N ap di tout moun mèsi, moun ki ap ekri nou enpe patou, Martinik, Gwadloup, La Reyinyon, La Guyàn, Il Moris, La Reyinyon, euh, tout lè zil antiyèz, lè jan ki son frankofòn, paske y a de jan ki pale fransè, donk, euh, ki di tou senpleman ke yo konprann kreyòl sa. Sa fè di byen, m gon zanmi m ki gen madanm ni ki se amerikèn. Elle n'a pas compris tout mais écoutez euh, le mec m'a dit que sa femme adore la voir au point de provoquer pas mal de jalousie. Bref, non, c'est pas vrai, je blague. Mais écoutez, il m'a dit ça, il m'a dit ben eh, RL Prod, sou te bò kote m, m tap fè jalou paske madanm mwen ki pale anglè l di l renmen vwa w. Bon, m pa bezwen di w, yon moun ki pale kreyòl. Bon bref, sa fè du bien en tout cas et puis nap salye ankò tout moun nan plato santral. E nap di yo kenbe la, pa moli, batay pou zòn non, pou zòn nan toujou rete konsa paske gen nouvel ki vin jwenn mwen ki di tou va byen la ba, si a pa ou pren sa pas mal, ben la ou, e eh byen tout bagay ok. Merci la fami, kom toujou an maksimom de komantè, an maksimom de partaj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay epi aprè kès kon di a la pwochèn.